Lè ou chwazi mache ak Bondye, lavi ou pa ka pa senpal. Wi, lè ou chwazi mache ak Bondye, lavi ou pa ka pase mal. Sòm premye. vèsè 1 a 3. Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa suiv egzanp moun k ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak moun k ap pase Bondye nan betiz, men ki pran tout plezi l nan lalwa Senyè a, k ap repase l nan tèt li. lajounen kou lannuit. Li tankou yon pyebwa yo plante bò kanal dlo. Li donnen lè sezon l rive. Fèy li p ap janm fennen. Tout sa l fè soti byen. Pwovèb 16, vèsè 20. Moun kap repase nan tèt li tout sa yo montre l va wè zafè l mache byen. Ala bon sa bon pou moun ki mete konfyans yo nan Senyè a! Frè m, sè m yo, Bondye beni nou! Mwen salye nou nan non Jezi. E nan lè sa a, mwen vin raple nou ke Si nou chwazi mache avèk Bondye, lavi nou pa ka pase mal. N ap resevwa tout sòt de benediksyon ki soti nan Bondye. Senyè a ap pwoteje tout moun ki chèche genyen krentif pou li. An nou fè yon koudèy nan Pwovèb 18, vèsè 10. Men sa li di, Senyè a se yon gwo ranpa byen solid, se la moun k ap mache dwat yo kouri al chèche pwoteksyon. Wi, Senyè a se yon gwo ranpa byen solid, se la moun k ap mache dwat yo kouri al chèche pwoteksyon. David di nan Sòm 23 vèsè premye, Senyè a se gadò mwen, mwen pap janm manke anyen. Lè nou asepte retire tout vye lide nan tèt nou, Lè sa na wè Bondye kap aji ak pouvwal nan lavi nou. Matye 5, vèsè 8 di, Benediksyon pou moun ki pa gen move lide nan tèt yo paske ya wè Bondye. Fanmi m yo, Bondye genyen anpil benediksyon pou moun ki asepte viv janl vle l la. Se vre mwen konnen l pa fasil pou nou viv jan Bondye vle l la, men mwen swete nou di kouraj. Paske lè nou fè efò pou nou mache dwat, se pou byen nou pandan n ap viv sou tè sa a. E se pou byen nou osi. Lè nou va sispann respire oksijèn de vi sa a, nou va di lemonn, zanmi, fanmi babay e nou va ale anpè pou n al rejwi ak Senyè a. Ke limyè Bondye briye nan lavi w, ke benediksyon l kouvri w o non de Jezi. Amèn.